Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon enfòmasyon 24 è sou 24 7 jou sur 7 sou chanèl ou renmen anpil lan ki se RL prod se parti pou lezenfo 3 nouvo blende gen pou antre nan peyi dayiti kote yo ap sòti kanada ankò 3 nouvo blende ap livre nan pwochen jou yo nan peyi dayiti pa bò kote fòs ame kanadyèn Se sa gouvèneman kanadyen an anonse nan yon kominike, se pral twazyèm livrezon an si mwa materyèl sa yo ki achte pa gouvèneman ayisyen an pou al jwenn pnh yon mannyè pou kapab rive konbat gang yo. Premye flo a rive, bandi yo pi pwisan. Dezyèm nan rive, bandi yo parèt pi pwisan toujou. Eske twazyèm nan se li menm ki pral rezoud pwoblèm nan? Sa se la grand kestyon. Men m te di nou ke si yon peyi vle ede Ayiti, nou achte nan men ou, ba nou bon bagay. Paske sa ki genyen la, se pa materyèl pèpè ki kapab goumen kont li, se bon bagay. Chanjman de tir, nouvo materyèl, fòk gen bagay sa yo sinon bandi yo ap toujou ranpòte batay la sou lapolis mezanmi. Poukisa yo pa fon jan la pou yo ba nou de twa bon cha. Nou wè sa larisi fè Mali kado. Nou wè sa lòt peyi fè lòt peyi ki koopere avèk yo kado peyi ki gen kè nan men pou kapab ede lòt ti peyi men poukisa nou menm se sa yo yo ba nou paske nou raple nou nan dezyèm flo veyikil blende ki te rive an ebyen le landmen yo pran lari sa w tande a la yo anpàn sa vle di nou wè bagay yo grav donk si yo tap ba nou materyèl premye men epi se tap bon bagay lè sa nou tap gen kapasite pou nou te kapab batay kont Lapolis antretan fòk nou di ke bandi yo kontinye ap frape nan anba latibonit. Lopital Albert Schweizer sispann tout aktivite li yo. Se trist, se nan dechapèl le mèkredi 15 fevriye 2023 a lopital Albert Schweizer. sispann tout aktivite an rezon gang Savyen ki ap simen latwoublay nan nivo ba Latibonit. Enfòmasyon ki konfime, se te jounen jedi an pa bò kote majistra Vèrèt lan, Jacky Jérôme Adolphe, nan kad yon antretyen li bay youn nan radyo. anba a. Pèsonèl de sante ki ap travay nan etablisman sila a ebyen gen gwo enkyetid pou lavi yo akòz klima latèrè ki enstore pa bò kote gang Savyen. Gang Savyen ki gen nan tèt li Luckson Elan. Depi kèk jou la a se nèg sa yo ki ap bat lestomak yo anba a la pou di ke se yo menm ki se sèl mèt. Yo pa pè anyen. Se yo menm ki ap fè e defè. Kounya la koman pwoblèm nan ka rezoud? Sa on se pa paske mwen m pa lapolis, se lapolis ki konnen koman poul fè sa. Men fok lapolis sispann politize. Osi senpl ke sa. Ann pase nan lot dosye pou kwèl la. Departeman deta ameriken òdone jounen jedi an nouvèl restriksyon viza pou 5 ayisyen ak 7 manm fanmi yo. Dan limedya an rezon lyen yo avèk gang epi lòt òganizasyon kriminèl ki favorize yon klima vyolans ak kòripsyon nan peyi Dayiti. Tande byen, Lèzetazini anonse mezi siplemantè pou kapab soutni pèp ayisyen an lè li kontinye pase alaksyon kont endividi ki ankouraje vyolans, kòripsyon ak enstabilite, sa se deklarasyon Sekretè Deta. Antony Blinken nan yon kominike ki pibliye yè jedi nan non gouvèneman ameriken an, Blinken eksprime enkyetid li fas ak sa li rele anarchi ki afekte peyi nan Karayib la ki asosye ak gang ame epi tou kondane vag vyolans ki touye 14 polisye ayisyen nan mwa janvye pase a. An repons, ministè la dezinye 5 lòt moun epi manm fanmi ki soumèt. ak restriksyon viza an vèti atikl 212 Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite san li pa bay non 12 moun ki figire sou lis ki sanksyone pa Etazini. Avèk 12 nouvèl sanksyon sa yo, Lèzetazini ajoute 44 pèsòn ki idantifye kòm moun ki gen restriksyon viza an vèti politik sila depi anons politik sa a. Nan dat 13 oktòb 2022, daprè nòt la, Departeman Deta a li avèti ke li ap kontinye idantifye moun epi manm fanmi ki yo menm nan kole dèyè ak gang pou kapab toujou ba yo sanksyon. Bat bravo! Gen yon sitwayen ki fè yon tweet. Sitwayen sa a se Dimitri Vorb. Tweet sa ki di tout bandi mèt kòmanse chèche twou pou foure tèt yo, pwal gen plake. Bandi pap legal ankò. Eske se avèk nèg politik yo lap pale? Eske se avèk bandi ame yo lap pale? Twit la li enpe flou paske si se te bandi ame yo tap mete tout bandi ame paske nan peyi sa genyen plizyè kategori de bandi Dimitri. Petèt ke ou menm ki fè twit la anpil moun te kapab konsidere w tou kòm youn nan moun ki te yon bandi legal nan peyi an paske aparaman ou pa genyen de trè bòn repitasyon selon les dires de beaucoup de citoyens paske pa bliye nou antre nan yon lojik defè boumrang nan dènye tan sa yo Youn voye pwen, lòt la reponn, sa w tande a la, diskisyon pete. Pa bliye dènyeman la, te gon bif antre Dimitri Vorbe epi Laurent Lamothe. Youn atake, lòt la kontratake, sa w tande a la, dife limen nan pay lòt. Gen yon videyo ki rive jwenn nou. Videyo sa a dire 53 segond. Kote bandi kidnape yon kadr, yon ansyen kadr, byen sur, nan DGI. Son non se Barthelmy. Ebyen, nèg yo mare sitwayen an, yo mete l kouche sou sòl la. E, e pa ti kout kòd non mezanmi. De bra dèyè do, se kòm si se yon moun ki vòlè y ap pini. Li gen yon linèt nan vizaj li, tòs nu, li sèlman avèk yon bout chòt. Epi, nèg yo ap fè presyon pou di ke si lajan an pa vini, men sa k ka rive. Epi, nan fen, Ti video sa ou wè sitwayen an kap fòse leve tèt li poul adrese li ak youn nan pwòch li pou mande li pou fè prese prese pou kapab voye yon ti lajan. Bravo mesye! Bravo! Nou nan savann nan nap frape, kontinye frape paske peyi a se konsa liye pa gen pèsòn ki pou stope nou. Nobody can stop you. Men rete tann yon jou lap jou kanmenm pou ti peyi sa. Paske mwen te toujou di nou ke. Fòk nou fè yon jan pou n batay pou pèp ayisyen an. E pèp ayisyen an, depi aprè asasina Janjak Desalin, li poko janm gen yon moun k ap batay pou li vreman. E jounen jodi a la nou rann nou kont ke tout nèg ki nan peyi sa, ni nèg ki nan politik, ni nèg ki nan pouvwa, ni nèg ki gen gwo zam nan men yo, se de nèg ki ap batay an favè enstabilite. E ou konn sa k bèl la? Si w ta rankontre chak grenn ayisyen sa yo pou di yo, Stabilite avèk enstabilite, kisa nou chwazi yo t ap di w oo bon se ayisyen m ye epi w ap mande m enstabilite. Non monchè pa gen bagay konsa, se pou stabilite a nou la men dan la reyalite tout nèg ap batay pou enstabilite. Kounye a la ou pral kouri di tèt ou ke se blan k pwoblèm nan, wi kèlke pa kèk gwo towo nan kominote entènasyonal la yo veritab pwoblèm nan se vre men yo jwenn yon pòt paske Si lakou lakay ou sal, vwazen an kapab sòti lakay li ak bale l vin bale l pou ou. Men si w kenbe lakou lakay ou pwòp, vwazen an se tripotay li kapab fè pou l di, a moun sa yo pa janm pwòp. Epoutan, lè yo vin antre lakay ou, y ap wè lakou lakay ou pwòp, galri w pwòp ou pa se twal mouye, espas kote w ap fè manje toujou pwòp. Gode w lave byen blan. Hein! Se sa pou n konprann nan jounen jodi a la men sa map di chak grenn nèg kap fè politik nan peyi sa. Nou te dwe panse peyi dabò e nou dwe panse peyi. Men gon w grenn bagay pa bliye tout nèg kap fè politik nan peyi sa gen anpil nan yo yo gon w liv ki ouvè nan men kominote entènasyonal la peyi kap fè presyon yo Tanzantan peyi sa yo kapab peze sou akseleratè lan. Kounya la gon pwoblèm. Nèg ki nan pouvwa yo se 2 nèg se yo mete yo pa konplisite entènasyonal la. Donk son kestyon de ou rann mwen sèvis e pwi mwen menm map retounen ou asansè la. Se nan sa nou ye la jounen jodi a men si tout nèg ki te nan peyi sa te di ke bon ekoute nap travay pou peyi a. an kòmansan par le gouvernement pran nèg politik yo pou tout nèg di yap fon sèl vwa nap batay pou pèp epi bandi yo tou ki arme ki ta di ke yap fòse batay pou pèp ou tap wè lè sa a vwazen an patap kab sòti lakay li a bale poul vin bale lakay nou paske tout moun wè reyalite a jounen jodi an men elas pou map gade tout sa kap fèt nan peyi yo la. ebyen se nèg yo kap batay pou di peyi sa nap plonje ou pi fon mesye nou pa ayisyen m ta renmen konnen si n pa ayisyen pa egzanp bandi yo genlè nou gon on drapo lòt peyi nan kè nou bon m di w bagay dènye man la map gade on dokimantè sou afganistan kote ke lèzetazini fè on pakèt tan lòt bò a la epi le jou ou peyi sa deside retire kòl an afganistan paske pa bliye Lèzetazini li menm li depanse prèske mil milya dola pou kapab soutni lame afgàn nan. Men le landmen di depa dè Mewins, Taliban yo fonse e yo pran peyi a. Yo gen kontwòl peyi a pou kouwè l ye la. Yo te fon pakèt tan yo t ap batay a kote men jounen jodi a la le fèt ke moun sa yo pa la yo pote bouye yo pran peyi a e lè nèg sa yo pran peyi a se menm ekzaksyon yo ki ap kontinye paske lè lèzetazini te la te genyen demokrasi moun te kapab fè sa yo vle moun te kapab fimen nan lari moun te kapab endjoy yo men kounya tout fanm a kote e sa fè mal anpil fanm ki tap batay yo lage yo nan lari kounya lame afgane e nèg sa yo. ki nan pouvwa a, ebyen y ap chache moun sa yo. Tout moun ki te gen yon lyen avèk oksidanto yo, y ap chache yo. Donk sa ta vle di ke bagay yo, yo vrèman madre nan mond lan. Men se pou m di nou ke malgre jan ou wè peyi sa ap baskile dan la vyolans lan, genyen anpil moun, alò tout moun nan peyi sa di w malgre tou je suis afghan. Men sa pou konprann nan wi. Li di w malgre tou je swi afgan. Mwen m gen presyon ke si yon ayisyen rive kelke pa, se pa nou tout kap di je swi fyè dèt ayisyen. Eske nou konprann? La a sendomeng gen nèg ki rive ki di w mwen m afè ayisyen sa pa nan tèt mwen. M pa bezwen di w pou nèg la ta rive nan lòt peyi. Men nèg ki patriyòt la kanmenm lap toujou kenbe e lespri sa. Donk mesye, kit bandi, kit moun nan klas defavorize, kit moun ki nan klas mwayèn, kit moun ki. Ti milat nan peyi sa a. Nèg k ap fè politik, nèg ki nan gouvèneman, li lè pou nou panse peyi. Paske si nou pa panse peyi, bagay yo ap vin pi grav chak jou Bondye mete. Ayiti se youn nan peyi ki klase pami peyi ki wouj, m ta kapab di nan mond lan. Paske anyen pap mache. Si w fè yon ti kout pye nan kapital la la a, ki kote ou ka pase? Ou pral moute sou Belè? Ou pral antre nan Vilaj de Dye? Ou pral antre nan Gran Ravin? Ou prale nan Dèlma 2? Ou prale nan Lasalin? Sa vle di tout chan yo okipe wi. Tout kote okipe. Tout atè la nan kapital la li okipe. E ban m di w jounen jodi a la a, kidnaping li menm li vin monè kourant. Sa vle di nèg yo antre jan yo vle y al pran yon moun. Kounye a la sa pou yon nèg di tèt ou, lè w ap sòti, a ban m priye papa pou nèg yo pa wè m. Ou pa konprann? Lè yon moun pral labank li pral pran 50 mil pyas jounen jodi a la a, ou pa bezwen wè ki kantite presyon k sou do l non. Se kòm si se yon jwè ki pral choute yon penalite, dènye penalite nan yon final mondyal wi. Epi si l fè gòl la l chanpyon. Ou pa konprann non. Kòm si w ap tante le kou pandan w nan Pòtoprens jounen jodi a la a. Gen kote ki ap fòse ini yo la a pou wè si yo ta kapab fè fas ak gang, pou yo di y ap batay kont gang. Men a kisa? Avèk kisa? M ap voye yon mesaj bay anpil moun ki nan pwovens. Fè ansòt ke zòn lakay nou pa gate. Paske Pòtoprens lan, li vin yon kote moun pa kab prèske rete ladan l. Men nou menm n ap ret la. N ap batay la jiskaske nou jwenn yon bout. Paske mwen menm, si yon bandi deside rayi m, sa se afè k ki gade w. Men m toujou preche pou nou antann nou. M toujou preche pou nou sispann kidnape ti malere. Paske papa nou pa milat. Papa nou pa blan. Papa nou pa ameriken. Papa nou pa kanadyen. Papa nou se ayisyen. Papa nou se machann chabon. Manman nou se moun ki ap mennen ti aktivite. Sa ka rive jounen jodi a w ap fè kidnaping, ou fè yon bèl kay pou mete manman w. Men sa se lajan sal. Men ekoute, ou wè si w t ap mennen yon bon batay, li t ap lajan pwòp. Ou konn sa k fè l lajan sal? Se paske ou kidnape moun ki nan menm klas ak manman w. Ou kidnape moun ki nan menm klas ak papa w. Ou kidnape moun ki ap chache lavi, ki ap kreve menm jan avèk ou nan Kwabosal la. Se moun sa yo w ap kidnape. Donk jounen jodi a la, lajan sa a se yon lajan sal ki nan men w. Men, si w t ap panse peyi pou w te di ke w ap fè veritab revolisyon an, li t ap yon lajan pwòp. Konprenebyen! Donk, m panse ke m pale avè nou ase, nou pa vle konprann. N ap kite se lanati ki pale avèk nou. Gen yon ti voice ki rive jwenn mwen, m kwè jèn sa a li t ap pale nan Karayib. Ebyen s on ti jèn li menm ki renmen ak yon demwazèl, epi pandan li al lakay demwazèl la, sa w tande a la, pandan l al prezante wi, o o, yo aji kout manchèt sou misye wi. Se gade yon peyi mezanmi! Ti jèn nan la l gen pwoblèm e l ta renmen pou moun ede li, se sa k fè l te pase maten an la a nan Karayib pou te kapab eksprime tout pwoblèm sa yo. An n tande l. Se yon demwazèl pandan mwen lekòl mwen te rankontre epi nou te vin rantann dyalòg, nou gen konvèsasyon. Pandan nou gen konvèsasyon epi nou gen dèzane depi n ap pale epi gon jou li te rele m m al lakay li epi m etandone m pa konnen si te pou l te ka fè m pale a paran l paran l genlè te gen bezwen m imedyatman m parèt epi parèt mwen parèt pandan m ap pale a demwazèl la epi manman ateri sou mwen a tout yon jèn eleman ki pliwo pase men. Fizikman parèt pi fò pase m, li koupe yon men goch mwen, li elimine men dwat la. Men dwat la sanse fin paralize paske nè razyèl la koupe mwen gen yon men tonbant. Men dosye a te rive lajistis, tout pwosesis la ap byen mache. Pandan tout pwosesis la ap byen mache, yo te fè m fè konfwontasyon a moun yo. M t ap tann asiz kriminèl pou m al jije avè moun yo men pandan asiz kriminèl la vin pase, gen yon òdonans. ki te sòti pou m t al jije a moun yo, epi gen yon isye yo bay sife dosye a pou l pote l nan pakè, gen lè swa kèk magouy pase pa anba, òdonans lan pa rive nan mwen, kounye a sa vin pèmèt ke m te vin moute sou radyo, m panse yo te chèche aranje sa men. Lòt ane 2024 si Dye vle, m panse ke m ap ka aji jan moun yo men rezon ki fè m plis parèt la jodi a, se pase ke premye operasyon m fè a li echwe, m pa reyisi l kounye a. M ta renmen tounen lekòl epi m ta renmen repran aktivite m, pase se sèl mwen menm m gen eskwa l. M te pase la moun ki gen bòn volonte epi antanke yon jèn eleman, paske nivo etid klasik la kòmanse vrèman avanse, m ta renmen ke m ta sove tèt mwen dèske se yon moun ki gen yon sèl men m pa konnen kòman pèp la ap ka eseye konprann mwen epi Kòman moun antanke yon jèn gason tankou m, yon paran gen kè li asasine yon atout pitit li. Non men papa m di w bagay la pa fin klè non zanmi. Kòman li parèt sou yo, vide manchèt sou a? Te gen yon pwoblèm? Non pa t gen kenn pwoblèm. Inikman m ap pale ak demwazèl la mwen chita nan salon an. Poukisa w panse yo fè sa? M pa konnen ki ide k pouse yo fè sa. Inikman yo rele m m ap pale ak demwazèl la avan l prezante m paran l. Parèt paran yo parèt sou mwen, se a manchèt yo parèt sou mwen, epi se Bondye ki mete m deyò nan sware a, se kouri m kouri anba manchèt. Donk kounye a w bezwen al fè yon operasyon nan lòt ponyèt lan, ou pa gen mwayen pou sa, se sa? Wi. Ann ale, ann kite yon nimewo telefòn. Nimewo telefòn mwen se 34 13